Ebyen ti lapli li menm li mete yon voice deyò. Mezanmi gen yon moun ke lapolis arete m pap site nonl pou dè rezon pèsonèl m chwazi pa site non moun sa selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè ti lapli te bay moun sa kòb pou moun sa te achte 5 zam manch long pou li moun nan bay ti lapli 3 zam manch long li kenbe 2 lòt sa vle di li manje kòb 2 lòt mezanmi ti lapli sòti nan silans li li pibliye yon voice se vre bagay yo egzajere nan moman nan peyi dayiti men gen yon seri de moun mezanmi m fè emisyon sa spesyal pou m di nou sispann kole bouda avèk bandi sispann negosye avèk bandi paske bandi a li menm kèlkeswa sa w fè ou pap janm ka sòti nan spiral sa. otomatikman ou deside kolabore ak bandi sou kèlkeswa fòm nan ou mèt konnen nan spiral ke bandi sa ye a ou plonje ansanm avèl. Ti lapli lage yon voice m pral pèmèt nou tande voice ti lapli a men mesye map di nou pou rezon pèsonèl m pa chwazi site non. Men ou konnen sa w fè a l pa bon. Antouka ti lapli dezapwouve w, men nou menm pa bò isit nou pa la pou n detwi moun, nou la pou n bay enfòmasyon. M ap pote yon konsèy pou tout moun nou konnen ki nan peyi sa a ki byen plase, sispann silvouplè kole bouda avèk bandi, sispann kolabore ak bandi. Ti lapli gen M 50, li gen M 60, kote l jwenn avè l, li pa sòti. Se yon ekip nèg ki byen plase nan peyi a, yon seri de wo grade. Nèg yo ba yo kòb lè yo fè kidnaping, lè yo detounen anpil lòt bagay yo ba yo kòb yo achte zam pote ba yo anndan an. Nèg Jenèf genyen barèt M 82. Kote yo jwenn barèt M 82 sa pou pèse cha blende? Nèg yo pa vwayaje. Se yon ekip otorite ak gwo babin ki dèyè gwo chèz boure yo. Dèyè biwo yo sou gwo chèz boure yo ki fè kòmand zam sa pote ba yo. Mezanmi silvouplè sispann kole bouda avèk bandi. Moun ki tonbe matisan yo, yo tonbe sou konsyans nou. Moun ki tonbe tout kote nan peyi a, yo tonbe sou konsyans nou paske se nou menm ki pote zam bay bandi yo, se nou menm lèl fè dezè, twazè di maten ki debake nan baz yo vin ba yo zam. Avèk lajan. Antouka, m pap bay non pèsonaj sa a ke yo arete a, men antouka ann tande Ti Lapli li menm ki t ap pale konsènan de moun sa a ke l te bay zam, ke l te bay lajan pou achte zam nan pou li e aprè sa n ap retounen pou nou kapab kontinye emisyon an pase nou pral pale de chat la. Li met remet la polis kob la men kob la ou vann pou li menm li tap fè maji poum bliye kob la menm ma nèg la achte 5 manch long pou mwen li banm 3 li vann rès yo li vann lòt 2 a aprè sa lap pasem nan kaka lap pasem nan kaka mwen gentan di nou vann mte byen avèl lontan. Bagay volè mpap fèl anyen pou kòb la non Li ap fèw pran kòb la lap remèt mwen kòb la nenpòt fason ak janl vle a Aayy Mpa konn dlo mpa baw rezilta. Bon nou fin tande ti lapli, ti lapli trè eksplisit nan voice li a mwen menm mpa bezwen fè twòp kòmantè sèlman mesye rann nou yon sèvis kite bandi yo avèk lapolis avèk lajistis pou yo rezoud pwoblèm yo Sispann arme nèg yo pase mwen menm lèm mete pyem atè nan geto yo zam tou nèf kem wè nèg yo gen nan men yo yo pa sòti pou yal achte yo m sonje gen yon fwa m te mete pyem atè nan yon baz m pap di ki baz ni tou m pap site non chèf de gang sa paske misye toujou vivan gen yon kagezon zam ki vin devan m map gade chèf de gang lan kap fè foto zam nan kap voye bay alyel pou gade kijan de zam ke nèg yo gen nan men yo èske Kel soti nonl pa soti kotel ye a se pote yo pote yo ba yo m temwen mwen lè nou menm nap pale se nou konn sa nap di yo paske nou gade m temwen ak de na wèm map gade kagezon zam kap antre nan baz la antouka mesye sispann kole bouda avèk bandi nan peyi dayiti. Ebyen nan moman la nap pale de jenn gason sa li menm misye rele lourdy se yon pwisan chèf de gang nan zòn kamicho ebyen vrè non misye Se Nelson Thegeniste alyas Loudi, enben jenn gason sa se yon pwisan chèf de gang ki rechèche aktivman pa lapolis, misye baze kò l nan zòn kay Micho, misye fè anpil anpil masak sou moun kay Micho. Se premye fwa m wè yon bandi ki nan blòk pa l lap fè masak sou moun nan zòn li. Gen bandi kote yo ye a y al fè egzaksyon lòt kote men yo pa trake moun nan zòn yo a. Enben jenn gason sa li menm ki se Loody a misye li fè gwo masak sou moun yo dènye emisyon nou te fè sou jenn gason sa misye koupe 2 pise pye bannann malere ak malerèz gen anlè a misye kraze jaden moun yo nèt misye koupe tèt 2 pise bèt moun yo te genyen kit li te bèf kit li te kabrit li te cheval li te kochon nèg yo misye tiye bèt tout moun sa yo anlè a men fòk mwen di nou. Pandan misye ap fè tout ekzaksyon sa yo, moun ki nan zòn lakou madigra, moun sa yo pa tèlman danse kolè ak misye. Moun yo kòmanse revòlte kont pil zak misye ap fè sou moun yo anba. Men fòk mwen di nou, nonm sa a ki rele Lodi a, misye li kontwole zòn Kamicho, li kontwole zòn Kamichèl. E zòn sa yo se zòn nou kapab di ki nan komin Kwadèboukè. Men pi gwo rèv jenn gason sa, se pran kontwòl Sodo. Paske Sodo avèk Kamicho, Kamichèl kidonk nou kapab di se vwazen yo ye. Men fòk mwen di nou, e lakou madigra li menm ki nan tèt misye, moun sa yo pa danse kole ditou ak misye. Moun sa yo, yo kanpe an mòd rezistans. E misye li menm tou li kanpe danbang. Misye gen misyon oubyen objektif misye se pran kontwòl zòn sa. Pandan moun yo kanpe an rezistans, moun yo ap fè rezistans yo kanpe dan bang tou menm jan ak misye, misye sòti nan silans li la li voye yon voice. Yon voice ki dire anviwon 7 minit. Kidonk, m pral kite nou tande Lodi, li menm youn nan pwisan chèf de gang e nan zòn Kamicho ki fè anpil masak sou moun yo, ebyen nou pral kite nou tande misye. Men sèl bagay, mesye dirijan nan peyi Dayiti, nou koupab, nou konplis nan sa yo. Lè n fin tande voice la, n a konprann, paske se nou menm ki ame nèg sa yo, se nou menm ki ba yo zam. Lè nou bezwen eleksyon, nou desann nan baz yo, n al ba yo zam e ti. Piti k ap leve yo, yo gade, yo wè kòman nou trete yo, epi yo menm tou, yo deside rantre nan menm lojik la. Antouka, ann tande pwisan chèf de gang sa a, misye ki fè anpil masak sou moun yo jodi a la. Yo, epa misye ap kriye menm. Psst! Gason e, yo di yon bagay sa pa fèt. Kanpe dan en, sa k pase? Mwen menm pou kont mwen m kraze lakou bòdè. E mesye n pè, bon m gen tout nèg sa yo avè m kounya. Yon game egzajere nan foksyone kounya menm. Bagay ki pat fèt epi nap fè. Ay nèg yo met non m bay tout jounalis ap site non m bay. Ki bagay nèg la koup sa fè. Masisi yon dal masisi yo ye granmoun. Yon milè k ekri bagay yo wi frè. Yon milè k gen non tout nèg. Yon milè k ekri yo wi frè. Pa dekouraje non granmoun. Sa depan mwen, m pa dekouraje, m dòmi byen, m manje byen, m konyen bouzen byen, e m frape nèg atè byen. Sa k pase? Gen yon pakèt bagay n ap voye bay menn, nèg la ap kriye pou sa. Nèg la koupe masisi yo ye wi menn. Yo granmoun, pou nenpòt moun ou an kontak voye l ba yo. Ti nèg la koupe m ap tann yo, si y ap kite m pase, yo te di yo y ap kite m wè fevriye, yo te atake m janvye, men m wè m mwad desanm. Mande yo si e voye mesaj la ba yo mwen granmou mande si yap kite mwen janvye lòt janvye kap fè 2 zan di yo m la konbatan m ye mwen menm m konn goumen bon m tande nap vin kraze kamicho nou pa janm vini mesye sa nap tann nan dyaspora nou isi nou gen 2 dyaspora isi nou pa janm vini mesye m gen wakin nou gen rico nou pa janm vini sak gen rico. Bon di a epi wap goumen avèm lè zamou lè balou fin nan zamou a epi wap pranl avèm genlh poko lè pou pot kole pot kole non granmoun pot kole ou anba ou anba wap moute mwen m anwo map desann èvè jan se sou tèt nou poum vini èm konnen lè nap vini anba nap ye sou tèt nou map ye m pap fon pa m pap fon pa avanw pa kita nago. Konprann map tann nou rèd. Kroke zozo pap janm pè. Wè sam diw lan pap janm pè non frè m la m atè a m al konprann yo atè a konprann sèl mwen k ka fè sa e nan listwa m kraze lakou booba epi tou moun lakou pa fonksyone pa mwen pa mwen k fè yo pa fonksyone. Pa gon moun lakout ki inosan vre granmoun. Konprann. Yon ti mesaj nèg la tande yon ti ekri yo ekri nèg la voye men sa map di pap janm ka di anyen non frèm kite yo voye moute men yeah vin fini kite nèg yo voye moute granmoun mpap janm pè non granmoun e gasonm ye menm nèg la e gasonm ye l gen po m gen po l gen souf m gen souf mpap janm Mpa ta pa janm al devan Bondye a souf sou mwen fòm mouri poum al devan Bondye poum al poum al mandel padon pou pèn mwen yo a demon nèg tuyem lè e fadom yo lap pote pou mwen yo fè tann dat nap pale kaka nou poko jwenn matè a banm matè a matè a matè a em tounen atè ankò fè kaka ti jounalis dat nap fè yo pwoblèm la pirèd nan langèt yo nap mwen em sèlman fè nou mal mwen em sèlman fon pèp mal alèz wi mpa gen. Pa gen lot avem non Mwen menm selman fè nou mal alèz Mwen menm selman met va pou nou wi Nou paka pase nan blok la Nap pase Sou avyon oubyen lèm mouri an Kom nap ateri m poko janm wè n ateri Nap pase Pou nal mande Oni yon zam Oni poko ba nou Ske fè n pa ateri a M panse Oni ap ba nou Depi nal mande l li ede piti nou Li bay Bon tout moun konnen foub la Si m ye m pa tap janm ka Oni. Tout moun konnen fou blas ni enba jan mouni mwen èvè jan èvè jan map tann nou pap janm kouri pou nou menm e mpap mpap al jwenn bondye a sof sou mwen yo se yon pakèt dal masisi mtande kap voye moute voye moute voye moute voye moute nou janm wèm fò hein bon gade. Dèfwa avan N voye Moustang vin gad kanpe nèg katè a, Moustang e nèg mwen l te ye bay patnè m li te ye m pa t gen kont avè l. Se nou menm nou t ap touye Moustang? Non m pa touye l e paske l pa konn sa l fè egare l egare. Egare Moustang egare. Si l pa t egare l pa ta ka vin kontwole ki palè m kwè m wè l tou m bay respè m salye l e m di a ou nan blòk la granmoun? E m di l wi m konnen w konn pot lòk sou moto w e di m wi m konn pote l. M pa egare tankou nou mesye m pa fè bal nan tèt li non. e timoun li ye li pa konn sa lap fè a e nou kap piwatel. Evè jan nèpòt moun lakoup ki voye pitit li vin nan masak ki ap vin fèt ka Michou al viktim pa lonmen nonm. Evè moun ki konnenl gen pitit li k chè pou li. Ap gon masak kap fèt ka Michou. Nenpòt moun ki voye pitit yo vin nan masak ka Michou a sa ye nan mouda yo. Pa lonmen nonm e pa lonmen nonm ankò. Ay moun lakoup pa inosan. Konprann? Menm si m pa twò tande m byen nan vokal la paske m pa tèlman alèz m gon grip so m pa kwè nèg la kop ka banm bòn ankò menm a yo wè sa yo di a e pa sa sa nèg yo di a se pa vre m pap janm pè nou mesye pou sa m pè nou an menm bon e mafya m ye pou m pè nou. Bon aprè mwad janvye aprè mwad desanm sa mwad janvye m gen m pral gen mò pou vann wi nan bò m ye a m pral gen mò pou vann a menm zam ki nan menm nan epa zam plastik pou li ye e lap bay bèl melodi granmoun epa plastik ki nan menm non zam pam nan pa zam plastik a e zam kap baw repetisyon jiskaske ou pa ka kanpe ankò nou gen zam nou gen bal kisa pou m pè epi m gen pèp avèm si m pat gen pèp avèm. La m tap fistre mwen bon m gen pèp avèm mwen kitem ri nèg yo non egare de gare sak pou nou n pa konnen wè masak ki te fèt sou smat la bat pou epa li mal fè lakou bat pou epa li mal fè lakou anmède bouda nou sak nan mouda nou epa li k nan tèt nou mwen ap chaje. Nap chaje chay met sou tèt bouda nou menm leve n paka leve chay mwen yo kay voye moute nan bouch fè kaka tuye moun di eloudi.